Jodi a la, medam e mesye, rezo a pran dife, wi, rezo a pran dife. Paske lapolis fèk mete avi de rechèch dèyè chèf gang Izo, men gen moun ki di konbyen avi de rechèch Izo ap gen dèyè l alòske lapolis te mete dèyè Izo deja, èske lapolis tou pa konnen ki kote Izo ye? Wi. Èske Frantz Elbe pa konn Vilay de Dye? Wi. Men poukisa nou mete yon avi de rechèch dèyè Izo alòske nou konnen ki kote Izo ye? Ebyen medam e mesye e jodia la donk wi izo gen avi de rechèch dèyèl Johnson André aka izo ben pou asasina anlèvman kontranson detansyon zam ilegal detounman de kamyon machandiz asosyasyon malfetè donk izo la misye gen avi de rechèch dèyèl e lapolis mete nimewo anba avi de rechèch sa si moun ta wè izo oubyen si w ta kwaze izo pou rele lapolis vin mare izo bon. Antouka medam e mesye donk nou pral envite w gen detay jodi a la tou genyen lòt gwo pwen ki domine aktyalite a anben konsènan donk yon òm dafè ki li menm donk kidnape wi li kidnape donk bandi yo pote ale òm dafè sa a ebyen lòt gran pwen ankò kap domine aktyalite a se le fè ke lapolis jodi a la nan vil kap ayisyen medam e mesye fè yon gwo kou la a kote yo arive ebyen mete atè donk divès donk bandi e genyen tou pami bandi sa yo genyen nan nèg yo ki yo menm ebyen ap travay nan ministè enteryè medam e mesye men kisa ki peyi dayiti ebyen jodi a la a e donk moun e okap mele ak lapolis an anvayi ebyen 3 endividi sa yo e gen yonn ki gentan mòtèlman blese. Enben lòt yo la lapolis pote yo ale medam e mesye nou pral envite w gen detay nan video sa enben konsènan sa kap pase nan Kanaran tou bagay yo pa dous menm paske Jeff e kap dirije Kanaran enben misye monte asosyasyon la e fò antre ladan si w pa antre enben misye ap mete E donk li ba l sou, e se konsa nèg yo menm yo viv nan Kanaran, nan Ona, vil nan Jerizalèm, mèdam e mesye, nou pral envite w gen detay, ann tande koze. Ebyen Dimy nap kòmanse avèk enfòmasyon sila a konsènan dosye ensekiri dosye dosye ensekirite a ebyen kidnapin an seri ebyen kidnapin spektakilè ki arive fèt pandan wikenn nan la a non sèlman Ebyen yon gwo reken la ki arive jwenn anlèvman li bò kote nan sektè prive a, nan pale de Harold Mazurka medam mesye ki li menm se, e pa yon sèlman, e pa sèl yon òm dafè di mi, se yon konsè vis konsil peyi Saint Kitts and Nevis, sa vle di se yon kons, misye se dezyèm manb nan kò konsilè, ebyen konsil peyi Saint Kitts and Nevis. ki arive kidnape kote ke bandi yo tap sikile abò yon machin blende, non sèlman bandi yo kidnape misye, yo boule machin blende a e yo boule machin bakòp ki tap bay misye sekirite a, ebyen kote ke gen sekirite ki blese, ebyen kidnapin sa ankò yon fwa pou enyèm fwa pandan wikenn nan la, nou kapab di pandan kèk jou la, parapò efò lapolis tap fè, ebyen te fè echèk a plizyè tantativ de kidnapin. Men sa a se onivo de la komin de Delma, onivo de Delma 31, e ben kote ke bandi a rive jisteman e entèpele misye, kidnape misye e pou moman n ap pale la a, e ben yo poko kominike a fanmi l pou ta e mande ranson y ap mande a. Men k ap di se yon kons, se yon pèsonèl, se yon pèsonèl konsilè, n ap pale de Harold Mazouka ki li menm aktyèman la nan men bandi Dimi. Misye se pwopriyetè Ayiti Plastik. Ayiti Plastik se yon konpayi ki trè trè, ki trè popilè anndan peyi a. Bon, se yon konpayi ki bay anpil moun travay sepandan. Men nou kapab di, misye sa a li pa sèlman yon òm dafè, se yon pèsonèl konsilè ke li ye, se li menm ki reprezante peyi Sent Kirzen Davis ann Ayiti. Donk nou kapab di, kidnapè yo ki vize, ebyen, kò diplomatik yo de no jou ann Ayiti, parapò avèk aksyon ke y ap komèt. Men toujou di, men nan menm dosye sa a nou poko kite l, Men nan menm dosye kidnapin an Jimmy, m pral m pral ba nou enfòmasyon la medam mesye, oditè oditris chanèl mwen ap fè bouti li, pral fè nou pral fè nou etone menm ri, etonamman men vrè. Bandi antre nan legliz, swiv swiv e men yo menm pran sentsèn. Ebyen nan kad n ap pale de nan kad e n ap pale nan kad jisteman yon kidnapin ki fèt la sou Alen sou Alen e se sou a n ap pale de Alen ki li menm se manb Lese mwen verifye pou vou. Donk, yon kidnaping ka rive fèt. Wi Jimmy, n ap pale de pwomotè, pwomotè San Fè sa ki se alè jedi o nivo nan yon legliz katolik misye t al pran, misye t al misye t al swiv, misye t al misye t al adore, ebyen bandi antre nan legliz la, kontwole misye, bandi yo menm chita yo swiv adorasyon, yo swiv kareman e pou yo te ka kontwole misye. E te gen sant sentsèn ki t ap bay, sa yo rele losti a. Li te nonsèlman fin adore l, pran losti, apre sa l kontwole l, li kontwole Alain Jeudi e li arive kidnape l avèk tout fòs sekirite a, tout chofè li. Ebyen sa pase nan yon legliz katolik onivo Vivi Mitchell. Ebyen nou wè bandi yo la a, y ap vin yon lòt fòm. E nou konnen legliz katolik enplike, legliz, m pa renmen di legliz katolik, legliz potestan, legliz katolik, nou wè bandi ap kidnape moun anndan legliz potestan, bandi ap kidnape moun anndan legliz, n ap pale legliz episkopal sitou ki konsène de kesyon trafik zam anndan peyi a, men fwa sa a bandi yo antre, a, kan yo antre lakay yo, Legliz yo se preske lakay bandi yo ke legliz yo ye tou paske pastè legliz yo, pè yo se de moun ki an konivans avèk bandi yo epi ou wè bandi yo tèlman alèz yo antre anndan legliz la yo swiv mès e apresa yo pran losti. Yo pran Losi, apre sa yo ale, yo kidnape misye, yo rale zam yo an nan mitan legliz la, yo kidnape misye al avè, n ap pale de Alain Jeudi ki se pwomotè Sandfest, e Sandfest sa nou konn, n ap raple w ki te gen pou l jwe nan lakou Florid pandan ete a la, eben bandi kidnape, eben pwomotè n ap pale de Alain Jeudi e avèk tout chofè li onivo de, onivo de Thomassaint, pou kapab jisteman mete sou kantite moun ki arive viktim nan peyi Dayiti apare de aksyon bandi yo. Ankò yon fwa, pou bandi an tèlman alèz li menm, li pran sentsèn, li pran losi, sa yo rele l, sentsèn nan se legliz, se legliz pwotestan ki bay li, men anndan legliz katolik yo rele l losi. Bandi a tèlman pa pran losti a pou anyen, pase lontan moun te konn losti te konn pete fyèl moun, moun te konn pran sentèn te konn pete fyèl moun si w bwè l si w pran l endigneman, men bandi a tèlman pa pran sa pou anyen, tèlman se yon bagay ki sakre, bandi antre, pran losti, pran losti, asiste avèk mès, aprè sa yo kidnape moun yo te bezwen an, sa vle di kounye a di sa montre nou anndan legliz yo jounen jodi a la, lè yon moun nan legliz sekirite w pa garanti. Lè w konnen moun ki konnen la. Tanm yon segond la non. Se pa se pa sa tou non. Pa bliye medam mesye bandi sa yo kidnapè sa yo gen seri de moun yo sible menm ok gen seri de moun yo sible e endividi sa ke nap gade sou ekran la ke nou wè ke yo kidnape an se pa se pa yon moun konsa yo jis deside leve la ok se seri de moun yo sible e kòm tèl Nou tande ke jisteman bandi antre nan legliz katolik ap kidnape seri de prèt. Eske sa etone nou? M panse sa pa etone nou. Pou ki rezon? Paske Ayiti, destriksyon peyi an aktyèlman, se kiyès k ap fè l? Se kiyès k ap voye zam? Se menm legliz. Lè se pa legliz pwotestan, se legliz episkopal. Lè se pa legliz episkopal, se legliz katolik. Se legliz tou kou. Jodi a la, ap pran la sent sèn. Pou ta pran la sent sèn, fòk moun ki ap bay sent sèn nan, fòk moun sa te pu. Fòk moun sa te onèt ak tèt li, fòk moun sa te sensè ak tèt li, li pa sensè. Moun sa yo nan vye zafè, ap fè kadejak sou ti gason nou yo, ap fè vye zafè sou pitit nou yo. Jodi a la, si yo pran yo, si y ap bat yo, m panse sa pa etone nou. Nou menm nou pa p jann ankouraje sa, etan ke nou nan medya. Men, medam, mesye, fòk sa pa etone nou vrèman, paske jodi a, an bon kreyòl, se chen an k ap mòde mèt li. Tou kou. Epi nap di mesye gang yo mesye lè nap fè kidnapping nou yo nou pa mete popilasyon an ladan pou nou silvouplè. Pa mete dyaspora ladan. La map pale w bon dyaspora ki pa nan vye bagay wi. Pa mete l ladan. Moun ke nou nan kont. Moun ki nan pouvwa avèk nou. Se menm nou menm nan. Rezoud pwoblèm nou apa mesye. Rezoud pwoblèm nou epi pou nou pa mete senp sitwayen ki pa gen anyen avwa ladan nan pwoblèm. E n ap retounen sou sitwayen sa a an palan de Awòl. Jan nou te di l talè a medan mesye, misye se youn nan moun ki te konn ap frape prezidan Jovenel tout bon la. Lè prezidan Jovenel ap di w gon ekip koulèv 7 tèt, li pa t site tout non yo, nou kapab konprann. Pa bliye tout pwoblèm peyi a se pa senpleman lè Boulos, lè Dimitri non, yo yo anpil medam mesye, yo anpil. Men, misye se youn nan nèg ki te konn ap tagèt prezidan, frape prezidan Jovenel tout bon. Misye te konn ap frape prezidan Jovenel, jan nou di w misye se youn nan nèg ki te nan kesyon Alsfat la. Daprè sa ke ki vin jwenn nou la, èske nou gen rezon absoliman? M pa ka di wi, nou pa ka di non. Men se nan kad rechèch nou, medam mesye. Men, menm pou otan, nou p ap swete mal. N ap kite mesye yo rezoud pwoblèm yo ant yo menm. Rezoud pwoblèm yo ant yo menm. Pa kite se popilasyon ki pou viktim. Ebyen, kounye a la, konbyen kòb yo pral mande pou misye la? Lanyòl, pa gen moun ki konnen. Tèt chaje frè. Bon pa bliye di mi sèt yon gran se yon gwo rekin misye ye e m panse ke nan kad kidnaping sa a nou menm nou pa ankouraje sa men sepandan e misye se yon manb sektè prive a menm tan pou di mi se pa misye gen chapo sektè prive e li gen chapo pèsonèl e konsilè. Pa bliye m sot di nou, misye se dezyèm manb konsil, misye se dezyèm manb konsilè peyi Sent Kit and Nevis, sa vle di kanmenm se yon kanmenm se yon pèsonèl diplomat diplomat ke misye ye, e m panse Tout, se sa k pwoblèm nan, Ayiti la papa, ou tande gon ekip diplomat, gon ekip konsila, kisa yo rezoud, kisa yo vo pou peyi a anyen, Tout se menm menm boulos la ou tande la papa misye te yon te yon konsila tou wi cherif abdala tout se se ou tande ki reprezante izrayèl sak reprezante tèl lòt peyi yo tout yo la pou reprezante lòt peyi an bon kreyòl yo di w se konsila se de reprezantan dòt peyi mezanmi nan lang kreyòl la nan lang desalin nan yo rele sa yo espyon Konsila sa yo se pa lot bagay yo ye se son de zespyon espyon yo la yo pran tout fom lè pou yo fanm yo fanm lè pou yo gason yo gason kisa m vle di la sa vle di se se seri de moun ki ap veye ki ap swiv depi yon moun tous an ayiti yo konnen depi yon po depi gon ti pwoblèm nan zòn nan yo konnen ok m pap pale fòseman de misye m ap pale w swadizan konsila sa yo reprezantan sa yo de lòt peyi sa yo yo se reprezantan yon pakèt lòt peyi men sof ayiti. Mwen menm se san filtè map lagel yo reprezantan lot peyi sof peyi dayiti ou tande odorè si odorè laba pa gen youn ki la pou ayiti wi frè. Jimmy si nou prale sou ang sa nou konnen nou konnen pèsonèl konsilè yo yo menm ki souvan jwe yon wòl preponderan nan dosye ensekirite a E nou wè souvan, lòske yo, lòske kant il saji dè, dè pèsòn konsilè, yo pa ta sipoze nan dosye biznis anndan peyi a, e moun sa yo se yo menm ki toujou la pou fè echèk a dyaspora a. Se yo menm ki toujou la, lòske yon moun nan dyaspora a ta bezwen vin envesti nan tèl, tèl domèn, nan tèl sektè, yo toujou kanpe an fas ou, e depi yo wè w ap grandi, depi yo wè w ap, depi yo wè w ap pran nivo, Yo voye swiv yo, yo voye touye w. Yo pa montre w pa dakò konkirans komèsyal, yo pa dakò sa k rele la liberasyon di mache pou ke nenpòt moun kapab.